Bonjour bonsoir la famille comment allez vous eske tout est ok nou kontan antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon bagay la tris se vreman triste lè wap gade sa kap pase au niveau de martissant jounen jodi a. E a chak fwa yon sitiyasyon konsa rive, nou konnen ke se latristès ki anvayi anpil kè. Anpil moun ki aletranje k ap gade sa k ap pase nan peyi Dayiti, yo toujou di, Waw! Kote sa a se pa kote pou moun rete. Paske talyè la m t ap pale avèk yon zanmi, epi li mande m, Kote w ye? M di, Ankò Ayiti! Li di m, Oh! Nan vye peyi sa a? Men misye se yon Ayisyen. M di, Men frè, men ladan nou te soti wi papa. Nou oblije kenbe kè, paske nou la a, nou oblije ap pale pou pèp la. Paske defwa si w aletranje w ap pale pou pèp la, moun yo gen dwa di, A! Ou aletranje, fake, epi w ap pale pou pèp. Ou pa, ou p ap fè misyon an vre. Bon, men, antouka, tout moun ki ka kite peyi sa a, kite l. Mwen menm, se yon dènye kout kat m ap gade la a. Gen yon dènye kout pokè m ap gade. Si l pa reyisi, m ap pliye bagaj, m fè nèg yo kado peyi yo. Paske peyi a envivab, ebyen li pa mande pou riske maten, midi e swa. Nan Matisan jounen jodi a la, bagay la te tèt anba. Tèt anba nan ki sans? Se son dè zòm zame ki yo menm okipe atè a. Nèg yo mete pye yo atè a e yo okipe atè a. Lendi dènye, Se te nèg vilaj, pwiske Izo te fè anons kote ke li pral bloke e li pase a laksyon, li bloke ate a. Jounen jodi a, èske se nèg vilaj? Daprè tout enfòmasyon yo, ebyen mesye Gran Ravin yo desann an fòs e yo bloke ate a. Nèg yo kontwole depi 7 jiska 17 nan tou 2 bò yo. E fò n di ke pandan nèg yo kontwole espas sila a devan komisarya a gen 2 cha ki kanpe tèt pou tèt. Men ekoute, lèjan ki son alenteryè 2 cha sa yo, yo ap asiste, enpuisan, ak sa k ap pase a. Paske dans un peyi, se fòs legal ki toujou gen manèt la nan men n. Men ekoute an Ayiti, se le kontrè. Nou wè kontrè la tou nan anpil peyi nan mond lan. Men, ka Ayiti a genlè yon ti jan pi grav. Pi grav dan le sans ke gen moun ki kontinye ap viv nan peyi sila. Gen moun ki kontinye mete espwa yo sou lapolis, kòm kwa lapolis kapab fè yon bagay. Men ekoute, an ven! An ven! Lè w pran pa egzanp Afganistan, genyen Taliban, nèg yo t ap batay pou yon ideyoloji. Nèg yo genyen yon pwojè nan tèt yo. Menm lè jounen jodi a la a. Taliban yo pran Afganistan, Afganistan nan pwoblèm paske pa gen rezèv, pa gen lajan, monè yo pa prèske sèvi a sa ankò paske pèp la nan mizè. Pa bliye gen anpil peyi nan mond lan ki pa kowopere avèk Afganistan paske se Taliban yo ki pran pouvwa a. A tèl pwen, onu oblije la fè yon somè an Itali, Setètyè, e pou kapab lanse yon apèl a lèd e. Yo deja, Nasyon Zini, deja mete men nan pòch li pou bay yon milya dola e espere ke anpil lòt peyi kapab bay kichòy. Men nou pa la pou lenstan. Se nan peyi Dayiti nou ye, yon peyi lanfè, yon peyi kote ke ou wè jodi, ou pa konn si w ap wè demen, w ap gade yon sitiyasyon an fas, ou mande tèt ou si se nan rèv ou ye, e poutan, se la trist reyalite kon a veki. Wè, se sa. Nèg yo pran atè a, yo kontwole atè a. Fòm di nou byen ke tout machin kap pase se nèg yo kap fè serkilasyon, se nèg yo k pou di w lè pou w pase, lè pou w pa pase. Gen yon machin ki an pàn nan 7 la, alò machin sa m ta kapab di pàn sa li yon ti jan gen enpak sou serkilasyon an tou paske sa kap moute yo dèfwa yo oblije kanpe pou sa kap desann yo desann paske serkilasyon an vin fèt prèske nan yon sèl liy. Ou pral gade la ou pral di finalman peyi a fini tout bon vre regarder ça pour être tout à fait complet. Ay vòlè yo kap antre nan kez la. Wè jan yap kouri. Veye yo fò kanpe gad ti bè sa yo fò kanpe gad ti bè sa. Menm si la tou pranl. Gad jan nèg yo prete sou machin yo. Gade byen wi, gad jan pou wè jan yo prete sou machin yo. Yo pran machin yo. Men wè gade byen, gade byen, gade byen popilasyon, gade byen. Men jan nèg yo ap foure machin yo tande. Men jan nèg gravin yo ap foure machin yo. Wè yo fè machin nan moute nan kèz. Men yo fè machin. Hey pa ale, pa ale. Men yo fè machin nan moute nan kèz. Yo fè tout lè 2 machin yo moute nan kèz. Yo fè machin yo moute nan kèz. Gade machin yo ap fè moute nan 15 la. Sa se machin kap fè tounen nan 15 la. Kisa ou wè sou video a ou menm? Ou wè 2 nèg arme. ki yo menm ap fè sirkulasyon e genyen 2 machin yo fè machin sa yo antre qu'est-ce qu'ils vont faire avec on sait pas encore yon chofè moto wè sa li kase tèt tounen sa vle di bagay la grav bagay la grav mwen sa m anvi di je m'adresse à ti lapli ti lapli yon revolisyonè pèmèt ke mwen di mo sa. Yon moun ki ap pran defans pèp moun ki pi oprime yo, il ne peut pas s'attaquer a moun sa yo, a kategori moun sa yo. Lè ou atake kategori moun sa yo, se kòm si ou di tout va bien dans ce pays et puis la vie faisant. Moun sa yo ki nan machin, surtout machin piblik yo, k ap riske vi yo o kotidyen pou pase nan Matisan, mwen ta kapab di se menm avèk ou yo ye. A la diferans! Ou bouskile twòp pa sa n ta kapab rele lè visisitid vital, lè pwoblèm, e menm lè zafwon vito yo oblije w kenbe yon zam nan men w. Chak nèg ki gen yon zam nan men nou, mesaj sa se pou nou. Si nou ap atake manman nou, papa nou, frè nou, sè nou, paske anpil moun ki yo menm nan machin piblik sa yo, Se menm moun avèk nou yo ye. E pa bliye ke lè jan de aksyon sa yo rive, ou pwovoke la peur. Moun yo pa kapab fonksyone konsa ankò. Se nè pa la premyè fwa ke sa rive. Men a chak fwa ke sa rive, m toujou adrese m avèk nou pou m di nou, an pe de pitye pou ti komèsan sa yo, pou ti madan Sara sa yo, pou ti chofè kamyonèt sa yo k ap brave danje a. pou kapab bay madanm yo manje, pitit yo manje. Pafwa anpil nan yo se kòb eskont ki nan men yo. Pafwa anpil nan yo se ti machin nan yo lwe pou kapab jwenn yon 200 pyas pou lage anndan kay la. Donk mwen konprann ke lè pa egzanpl yon gwoup de nèg sòti nan lari, yo pwosede ak sa n ta kapab rele yon sòt de larsen konsa, ebyen m ta kapab di se di ou di, Pèsòn moun pa pase nan zòn sa ankò. Men ofinal, nou anvi rive la paske gon lè k ap rive, pa genyen moun k ap frekante zòn sa ankò. Sa vle di Kafou ap ret Kafou, Pòtoprens ap ret Pòtoprens, epi moun ap mouri. Èske nou konnen sa k ap fèt la la a? Blan nan entènasyonal la, l chita l kwaze pye l l ap ri. Menm Sendomeng la, l ap ri wi. Mwen atire atansyon nou sou sa a plizyè repriz pou vou dir ke a chak fwa sitiyasyon sa yo repete, nèg yo ap tann ke sitiyasyon sa li anpire pou ke nou rive nan yon moman pou n di nou pa kapab ankò, nou mande yon fòs entènasyonal. E pwiske nou mande yon fòs entènasyonal, Sendomeng ki la tou pre a, la di kòm se mwen k pi pre, ban m kouri vini. Kòm yo te okipe m, se yo menm ki fè mwen pa avanse. Nou wè jan sendomeng ye la wi lap akize ayiti kòm kwa se ayiti ki mete yo nan nivo sa paske yo tap gentan nan menm nivo avèk lèzetazini ebyen sendomeng kapab vin pote boure se sa kap pase la nan peyi a peyi a envivab wap gade matisan sa kap pase wap gade kwadèboukè sa kap pase wap gade pènye sa kap pase wap gade nan tout plèn nan ki sa kap pase. E si w pran Sen Lwi di Nò, Pòdepè, nan departeman di Nòwès, sa k ap pase? Èske la a pèp ayisyen an pa ka mare vant li pou l di l pa kapab ankò? E ban m di nou yon bagay mesye, nou chita la nan akò? Nou chita la nan negosyasyon politik? Pèp la li menm l ap kreve? Bon m pa konprann pèp sa a. An kòm si pèp la nou paka leve kanpe kont dirijan sa yo poun di yo etire kò yo la bay bandi peyi a se sa pou nou fè paske m pa konprann franchman mwen dezarsone mwen vrèman dezarsone pa rapò ak sa kap pase nan peyi a youtoubè parèy mwen yo fòk nou pran pozisyon fòk nou riske sitou sila yo ki aletranje mesye fòn di yon mo pou ti pèp la paske bagay la tris li grav. Mwen pale avèk nèg yo plizyè fwa. Ou pa atake yon moun ki nan povrete. Se detwi w ap detwi moun sa yo. Moun yo deja fini ekonomikman epi mentenan ou plonje yo nan abim nan. Se tris wi mezanmi. Se tris peyi a pa kapab ankò. Dirijan yo, nou mèt chache yon kote nou met kò nou. Mwen p ap pale avèk nou ankò. E sa k ap pase la a, si te gen peyi serye, Leon Charles t ap gentan demisyone paske etre Directeur de la police et que la police ap asiste impuissante ak exactions des bandes armées, plas ou pa la. Plas ou pa la. Jodi a m vle pale avèk chèf polis la. Léon Charles, ou gen madanm ak pitit. M gen presyon petèt yo ka pa an Ayiti. Men quand vous êtes au téléphone avec votre femme, vos enfants si w gen plizyè, sa pa konn rive pou yo di w, papa sa k ap pase nan peyi a konsa paske yo konnen se ou menm ki chèf de la polis se ou menm ki gen tach pou asire sekirite peyi a sou do ou men lè yap gade sa yo wè 2 bandi ki yo menm mete pye yo atè a se yo ki pran plas la polis lan e ke la polis ap asiste enpuisant ak sa kap pase m gen presyon yo di w sa kanmenm men lè yo di w sa mesye Leon kanmenm keske vou fèt petètre anpe de jimnastik pou reponn pou dir ke bon peyi a se konsa li ye. E kite peyi a fonksyone konsa? Non! Sa pa kapab ale konsa. Pèp la pa kapab ankò. Pèp la pa kapab ankò. Antouka, m pale anpil, m plenyen anpil, men jiskaprezan, m ta kapab di, m gen presyon a chak fwa ke m plenyen, akseleratè la, se pouse y ap pouse. Se gaz kap antre epi machin nan lap fè wout lanmè a pou tout moun neye. Merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pour nous dire que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!